Nòmalman, m wè pwoblèm imigrasyon, pwoblèm kòm si Ayisyen ap konfwonte nan Sendomeng nan sou yon lòt ang. Jan ke m te kòmanse, m te di l konsa ke se Ayisyen ki pwoblèm, ki bay, ki bay tèt li se pwoblèm sa. Gen anpil ladan yo, lè yo rive nan, nan peyi a, yo fonksyone mal reyèlman vre, lè w ap byen gade. Paske nèg ap al lakay li, nèg la ap pran lari pye atè. Gen nèg l ap arete l, Sak fèm si yap aretel yo gentan wè yo gentan wè son ayisyen pouki rezon paske nèg aso a pye atè tèt li yon jan rad ki sou li a kamsi yon jan ou gentan wè sa son ayisyen poukisa pou fason ke li konpòtel nan lari ou konprann sam diw gen nèg yo konn depòtel pouki rezon paske li pral nan yon makèt la la li pa mache avèk anyen sou li pandansetan Li legal wi, li gen check normalman, li cheke dosye normalman, li gen viza normalman. Li, ou konnen kanm, imajine, ou konnen ke politik peyi a se koman li ye. Fok ou kanm si mache avek pyes ou sou ou normalman, fok ou si an reg. Mete w an reg! Non, neg a gentan bliye se, menm jan kanm se Ayiti, ou pa bezi mache avek anyen, neg a panse se Ayiti li ye, li mache nenpot kijan. Avek, yon seri de Ayisyen kanm si, ki kite lakay yo k al fè pi mal ke jan kòmsi yo t ap fonksyone Ayiti. Pa egzanp, moun nan ale avèk konbyen timoun sou bra l pou l ap mande. Se vre, m konnen ke mizè a ka kapab kòmsi pa dous pou ou, men pa bliye ou pa lakay ou, yo p ap janm kòmsi kite ou. Kote kòmsi nasyon pa yo a ap fè l, yo p ap di l anyen. W konprann sa m di w? Yo p ap di l anyen. Men ou menm ki pa nasyon pa yo a, pa p janm kòmsi aksepte pou w ap soti lòt kote pou w ap vin mande avèk timoun nan men w. Kisa yo pral di? Yo pral kòmanse rale plis mizè vin met nan peyi l la. Lè yon lòt etranje parèt vin nan peyi l la, yo pral di a chaje moun k ap mande Sendomeng. Yo pap janm vle sa. Ou konprann sa m di w? Kidonk, lè w kòmanse santi ke ou pa pral regle anyen Sendomeng apa de al swadizan manm se mande moun, li pa bon. Si se lakay ou ka fè l, ou ka alèz lakay ou fè l. Men lè w gentan konnen ke Sendomeng bagay sa yo pap aksepte l ou pa oblije fè l se pwoblèm sa ayisyen genyen. Lòt bagay ankò. W ap gade byen ayisyen an jan l ap kòmsi viv ansanm avèk frè l nan peyi dayiti. M gen yon videyo la w ap wè yon jèn gason k ap met manchèt anba kou yon lòt jèn gason. Yon ayisyen? Ayisyen monchè. Paske se 2 gwoup gang k ap goumen yo kòmsi arive jete misye avèk bal kounye a la yo fè rès la. avèk manchèt. Ou konprann sa m di w? Pou ki rezon? Y ap batay pou tèritwa, paske lè yo gen plis tèritwa sere nan men yo, yo jwenn plis kòb. E nèg k ap fè se politik yo ki di yo se senatè, yo se depite, yo se prezidan. Nèg sa yo kòmsi ba yo plis kòb pou yo kapab jwenn plis moun vse vote pou yo. Pou ki rezon? Paske nan. Nan katye kote gang sa yo ap dirije a, depi ke yo di se ak pou fèt tout popilasyon an ap aksepte avèk a yo di ke pou fèt la. Paske yo gentan konnen ke si yo pa fèl ki sa ki ka rive yo. Yo di yo vin gang si gon pèrèz. Wap gade byen nan yon video m te wè ki te viral sou se sou rezo a, yon gwoup de moun granmoun timoun vin kanpe devan lanmò sanjou ap di konsa ke yon yon Se yon bon timoun, yon leve la nan men yo, yon yon zòt bon timoun, yon yon pa konn fè mal, yon yon pa konn fè kidnaping, pa konn bagay. Aprè 4 jou yo kite video sa pran lari, yo vin chèchè yon yon pou kisa pou kidnaping. Sak fè sa? Ki vle di se bandi an ki gen kontwòl yo. Si yo pa fè sa bandi an di an, yo gentan konnen kisa bandi an ka fè yo. Pil ladan se pa avèk volonte kòmsi yo fèl reyèlman vre non. E pa avèk kòmsi pwòp se volonte pa yo non. Yo gentan konnen ke si yo pa fè l, bandi an ap fè sa yo vle. Ou konprann sa m di w? Kidonk, mwen menm, konsèy m kapab bay nèg sa yo ki di yo se chèf gang k ap batay antre avèk ansanm avèk se lòt gang parèy yo ki di konsa ke e se sosyal ke y ap fè. Ki sosyal ou di w ap fè? Lè w di ke w ap fè sosyal, kounye a la lè w ap tire sou kisa w tire sou popilasyon ke w tire Sou moun ki inosan ki pa konn anyen ou ap tire. Se moun sa yo kap mouri. Si w tout fwa ke ou anfas, an di ke ou son chèf gang, m son chèf gang. Si m vle elimine w kòm gang, kisa m dwe fè? E pa dèyè w se pou m tire non. M sipoze al tire dèyè moun kap finanse w la, dèyè moun kap ba w bal la. Otomatikman kòmsi moun kap ba w bal la mouri. Ou koupe men kap lonje men ba ou a. Egzakteman. Ki vle di, mwen menm, pa egzanp, nèg sa yo antanke chèf gang anba konnen kòmsi kiyès kap finanse chèf gang ki anwo a. Si w vle elimine nèg sa, si w vle ke l pèdi fòs, se moun k ap bay zam nan pou al eseye krible avèk bal. Ou konprann sa m di w? Otomatikman se moun k ap bay zam nan mouri. Kote nèg sa pral jwenn moun ankò, se pou l jwenn zam. Se menm jan m kapab di tou, nèg ki di ke y ap, yo la pou kòmsi bay jistis, pou arete bandi bagay sa yo. E pa dèyè ti bandi sa yo pou n ap kouri. Nèg sa yo se kòmsi se ti fèy mi yo ye sou pye bwa. Se dèyè pye bwa pou n ale pou n koupe se pye bwa ou konprann sa m di w donk se pa ti fèy sèch sa yo pou n ap kòmsi soufle pou yo tonbe se vre kòmsi ou ka soufle yon ti yon fèy sèch nan yon pye bwa l ap tonbe men ap toujou gen lòt kòmsi sa k ap pouse paske pye bwa a toujou la ou konprann sa m di w kidonk nèg yo kòmsi di y ap kòmsi kouri dèyè bandi manti se grimas sa k ap fèt frè m ou konprann ap toujou kòmsi gen gang nan peyi a pou simen latwoublay Sa kap koz toujou kòmsi gen moun kap bezwen kite peyi a pou yal sendomeng pou yal lòt kote se pou sa ke non vle kòmsi elimine bagay sa se moun kap bay zam nan pou nou kòmsi mare.